Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon je la vwa grav je swi petrifye nou konnen pou kisa se paske gen anpil bagay kap pase nan peyi an sa trist e sa ki pi mal pou yon pèple se lè ou nan prop peyi ou ou pa ka viv. Se pa konsa non. Ou pa ka viv se pèp menm koulè avèk ou. Se pèp ki genyen menm san nan venn yo. Ki separe menm teritwa avèk ou. Ofinal se yo menm ki di, ben ekout. ou pa dwe viv. Sa ki pase nan Savyen an, nan zòn kote lapolis t al mennen operasyon, nou santi ke se grav e se revòltan. Revòltan nan sans ke, ekoute, lapolis pa ka ap viktim konsa. Lapolis pa oblije rantre tèt li nan yon lojik pou l ap viktim konsa. E poukwa je di lapolis? Paske lapolis se l enstitisyon. Men no polisye poukisa yap voye yo a la boucherie konsa. Dènyeman an gon emisyon ki fèt, emisyon piman bouk sou la polis. Il ya dè choz ki on ete dit, petèt ke nou ale two lwen men si nan yon enstitisyon. Pwòp polisye nan enstitisyon an ap denonse enstitisyon an, ap denonse lè o grade, donk il fo fè a kelke choz. Pa bliye jounen jodi a la, gon grenn moun ki toujou rete konfyan ke polisye yo ka fon bagay yon jou. Se la popilasyon. E atant sa a, m ta kapab di li eklipse. Nou konn poukisa? Pa plizyè defèt lapolis, pa plizyè viktwa gang yo yè. Pou m di nou byen ke enfòmasyon an te gentan vin jwenn mwen kòm kwa bagay yo rèd. Nou kwè m se premye moun ki te bay enfòmasyon sila. Dezyèm emisyon nou pral fè ki pral di ke Bagay yo sanble rèd o nivo de Savyen an pou lapolis. Nèg yo byen bonè, nèg yo te okipe espas yo. Nèg yo pran anpil zòn. Ou wè peyi sa a, peyi sa a pral kraze. Paske Son peyi ki pou rejenere pwòp tèt li. Tande byen sa map di nou an. Eske nou pa konn wè lè nou nan sezon prentan an deyò, an deyò epi ou wè bèl pye bwa. Lè ou rive nan ete tout bwa pèdi fèy. Ou konprann? Epi lè ou rive nan sezon ivè. Ou pran sezon prentan ankò. Pye bwa yo bèl. Tout bagay anfòm. Ebyen, se konsa m ta kapab di, Ayiti gen pou l rejenere tèt li. Èske se Ayiti k ap manje pwòp gang k ap fè l soufri? Mwen pa konnen, men de tout lè manyè, Ayiti ap pran fòm kò l. Pandan m ap fè emisyon sa la, fò m di nou ke gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ki ta dim ke 509 è de retour pral fon emisyon spesyal sou dosye sila Leon Charles 509 è de retour yon nan direktè polis alò komandan an chèf la polis ki pi dezod ki pase pi led nan institution 7 polisye tonbe nan kad yon operasyon ki fèt nan savyen se di yo. 6 mouri sou plas pandan nèg yo deplwaye m te di nou sa mezanmi nan emisyon m tap fè a m pa menm ko gade si frèch pa voye kòmantè jan nèg yo te deplwaye an tande byen sa map di nou an batay la pa tap janm janm janm fasil pou lapolis se osi senpl ke sa jan nèg yo te deplwaye an batay la pa tap janm fasil pou lapolis. Paske nèg yo te fè 3 gwoup. Gen yon gwoup ki ale nan zòn pon wouj pou kapab pran kontwòl domoro. Dezyèm gwoup la bòn boulva. Epi twazyèm nan li menm li okipe ray nan mapou. Depi lè enfòmasyon sa te vin jwenn mwen kòmkwa nèg yo fè 3 gwoup pou al batay ansanm avèk lapolis m di eh! Lapolis pran nan ou. Eske m manti? Si n al tande emisyon an n ap wè sa n ap. O pwen ke m di ke ebyen nèg yo. pi byen estriktire tèt yo lè y ap batay avèk lapolis. Nan mitan jounen an, gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, kòmkwa nèg yo kòmanse ap kriye viktwa. Nèg yo genyen zam lapolis nan men yo. Men, Arab la di m ke li pa ta ka pwoche. Men, nèg yo touye 7 polisye. Yo touye 6 polisye. Tande byen wi, gen yon setyèm li menm k al mouri. yon ti tan plita. Gen yon videyo ki viral sou rezo sosyo. Nan videyo sa wap wè 6 nèg yo alonje atè a. Chak nèg yo gen yon gwo manch sou yo. Genyen ki nu, genyen ki gen yon ti bout kalson. Epi wap tande vwa bandi yo kap pase nèg sa yo an derizyon. Se dur. Gen yo bat nan Pi a vini Men 2 Men 3 Men 4 Men 5 Men 6 Yo ti makak ti makak Sou trak sa map salye w A tout chèf izo Ti lapli Eee Mesye se pa nou k pou te fè zam zantman mesye Mwen menm m fè pa m nan men yo Men yo men yo men yo Sa e yon toujou Pou m deplase la, fò m resevwa lòd pou sa. E de fèt, menm si yo ta di m deplase, m pa ka deplase, paske te gen 2 moun ki te vin chache m depi talè a, chèf la pa ban m lòd pou m deplase, m pa konn zòn nan kote m prale. Donk pou m deplase, se te yon moun ki zanmi yon moun pa m, ke m ta ka fè konfyans ki ta ka vini, m pa ka deplase. Donk lesansyèl se ban nou lòd pou nou deplase pou n al mete nou Verèt, nan komisarya Verèt la, ki plizoumwen se Men èske èske tire a kanpe la jiskaprezan oubyen toujou gen tire? Li kanpe momentaneman men nou resevwa alèt ke y ap vini ensesamman. Antouka rete ak ouvè rete ak ouvè epi nenpòt bagay gen fèm konnen silteplè. Frèm frèm je suis sans moral m rele w la m konnen ke par rapport a moun ke w ye nan sosyete a ou gen anpil kontak donk nou bezwen lòd pou nou deplase kote nou ye a paske nou sòm an difikilte nou pèdi deja 6 polisye. Ok ok dakò ok ok dakò ok ok. Alò nan lis polisye sa yo ki tonbe gen Felix Junior James pami yo Innocent Donald 2 ak 30 yèm pwomosyon ak Killy yon 18 yèm ki tonbe anba bal nèg Savyen jounen mèkredi 25 janvye an nan Moreau. komin Lyankou nan departeman de Lartibonit. Plizyè nan polisye sa yo ki te nan afwontman ak gang yo e ki te pran bal yo te blije kouri rantre nan yon klinik kote nèg yo sapata klinik lan ak katouch e ale ak kò polisye yo nan baz yo. selon yon sous, daprè yon sous nou kapab fè konfyans. Plizyè nèg ak zam nan baz Savyen an te fè atak sou wout ak komisarya Lyankou a e lakòz plizyè viktim nan kan lapolis. Fòk nou di byen ke komisarya Lyankou lan li sibi 3 atak pou jounen an. Premye atak la fèt bonè nan maten 7 è nan lokalite Moro, 3 bandi tonbe, yo repliye. ak kadav yo nan baz Savya. Batay sa a dire inèdtan 45 minit. Dezyèm atak la fèt a dizè. Yo pran yon lòt echèk. Yo kouri kite yon kann tè yo te ladan l. Machin sa a sou kontwòl lapolis. Yo repliye ankò. Batay sa a dire 20 minit. Twazyèm atak la li fèt a 11 è 18 ak plis ranfò. yo atake sou 2 fwon. Batay sa dire 2 zèdtan 26 minit. Premye eleman yo rapòte ke bal ki blese polisye yo, se ta kalib 9 milimèt ke moun nan popilasyon Lyankou kap apiye bandi ta tire polisye yo nan do. pandan yap konbat bandi ki te anfas yo. Enfòmasyon nou mete o kondisyonèl. Lapolis nan Latibonit ap prepare yon kontwofansiv pou deloje bandi Savyen yo nan yon tan ki pa twò long. Lapolis pwomèt lòt kominikasyon sou tout evolisyon sitiyasyon an nan Lyankou. Direksyon depatmantal la ap felisite kouraj ak detèminasyon polisye yo nan lit kont bandi nan Latibonit, popilasyon an ap toujou raple l sakrifis nou te fè pou nou pèmèt yo viv lib epi tou deplase san twòp sousi. Brèf, sa se nòt lapolis apre yo fin touye 7 polisye. Gen bandi ki tonbe tou men, ekoute! Epi sa w tande a la a, yo touye l. Eske nèg Savyen yo, yo twòp? Eske Luckson ki pran tèt baz la la a, misye twòp ki fè sa rive la? E m panse ke nou te kapab rezoud pwoblèm sila. Paske m te di nou byen ke imedyatman nou pran Odma, ebyen. Nou pa kapab kouri kite espas la. Fò n pa kite nèg yo gen lespwa. Kote band lan demoralize a se demoralize l nèt. Poukisa aprè operasyon pou touye Odma a, ebyen pa t genyen yon operasyon kontinyèl jiskaske yo ratibwaze baz sila? Sa e kesyon k ap poze. Kounye a, èske otorite nan peyi an. plis renmen bandi ke lapolis kounya la banm fon ti pale a polisye yo humm bon mesye banm di nou yon bagay mwen konnen nal nan lapolis anpil nan nou se pou afè pa bon paske lapolis la li pa pou pitit gran nèg li pa pou pitit brant li pa pou pitit bidjo li pa pou pitit madsen se pou nou se pou nou ka defann degouden nou vini la poun pwoteje ak sèvi kòmsi mesye. Nou toujou ap kontinye dakò ke y ap voye nou a la bouchri? Hum? Eske nèg Vitelòm yo ki touye 3 polisye anlè a nan Petyonvil, polisye ki te tonbe nan vilaj yo, dènyeman la polisye nèg yo sòti nan zòn kafeterya nan ri Magazen de Leta, yo pran n y al avè l, sa pa di nou anyen? Polisye k tonbe nan Matisan, sa pa di nou anyen? Kòmsi mesye, pa gon lè kap rive pou nou desolidarize nou ak gang? M ta renmen nou di kisa nap fè? Paske mwen wè anpil polisye revòlte pa rapò ak sak pase anlè a la a bò kote Vitelòm nan. Anpil polisye m ta kapab di dezarçonne aprè sak pase Latibonit la. M gon kouzen m ki polisye map pale a misye, misye triste. Se kòmsi ou wè son nèg ki pa konn. Sa l pral fè? Paske l anvi kite Ayiti, men èske kite Ayiti a posib? Li lè li tan pou polisye yo panse yon lòt fason. Li lè li tan pou polisye yo pran men yo. Paske sa ka rive anpil polisye nan zafè gang. Men ekoute, e sa ki entèg yo? Si bagay yo kontinye konsa, y ap kontinye kontinye konsa, mesye frè m yo nan lapolis lan, ke nou remèt zam nan. nou bay vag. Paske ke l'on veuille ou non, la polis l'ap la pou pwoteje e sèvir. Menm lè gen anpil vye grenn ladan yo. Men ekoute, nou la se pou tach sila. Nou pa ka fè otreman mesye. Sinon, bay vag. Bay vag nan enstitisyon sa. Paske, sa p'ap fè popilasyon an byen. Sa p'ap fè madanm nou byen. Sa p'ap fè pitit nou byen, frè n, sè nou.